Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Gen anpil pawòl wi m konn tande ap di deyò a de slogan ki di konsa zen an melanje ebyen zen an vrèman melanje paske sa n tande la dan la repiblik hum pwoblèm gen moun ki pral nan kouri genlè dosye lanmò Jovenel Moïse la piga m pa ale ladan n ankò paske yo genlè pral mete avi de rechèch dèyè m hum. Gen ansyen senatè Lwès, John Joseph Jorel, lapolis ap chache li nan kad ankèt sou asasina prezidan Jovenel Moïse. Yo deja emèt yon avi de rechèch kont Joseph Félix Badio ansanm avèk Rudolph Jaar. Hum! Asasina, tantativ asasina, vòl a men ame, se divès chaj yo kenbe kont moun sa yo. N ap tounen pou n pale. Otorite kolonbyèn yo menm antreprann demach yon mannyè pou kapab rapatriye kadav konpatriyòt yo ki mouri nan peyi Dayiti. Nou konnen gen 2 ki mouri. Nan sans sa gen yon demand ki fòmile pa bò kote otorite ayisyèn yo pou solisite aksè ak 18 ansyen militè kolonbyen yo fèmen nan prizon nan peyi a pou enplikasyon prezime yo nan asasina Jovenel Moïse. Bagay sa ka debouche sou yon gè wi. Premye minis la bò kote pa l prezante ofisyèlman jounen madi a manm komite k ap gen pou òganize fineray nasyonal prezidan Jovenel Moïse ki asasine nan lannwit 6 pou rive 7 jiyè pase a. Komite sa gen ladan n 7 manm. L ap pran tout dispozisyon yon mannyè pou kapab reyalize misyon ni. Epi, gouvènman an li menm demanti. Enfòmasyon konsènan evantyèl bidjè 359 milyon goud yo bay ak òganizasyon fineray Prezidan Jovenel Moïse. Sekretè Deta Kominikasyon an, Frantz Exantus, li menm li nye ke l te pibliye sou Twitter yon mesaj ki gen awè ak bidjè pou kapab prepare fineray chèf leta. Fòm di nou sou kesyon sila. Yèswa map tande yon radyo epi moun kap fè emisyon an ap pale de kantite kòb yo pral depanse pou funeray Jovenel Moïse, jounalis la di yon ti vòlè kou Jovenel mouri epi pou yo pral depanse tout kòb sa pou bal yon funeray. Mesye nou konnen gen anpil ayisyen kè yo di wi, gen anpil ayisyen kè yo di esak fè lò gen moun ou ki mouri Se pa tout moun ki di w kondoleyans pou di l mèsi. Gen moun ki di w kondoleyans, di l monchè ou mèt rete avèk kondoleyans ou an wi. E tout moun ka wè kiyès ki fè deklarasyon sa. Yon ti vòlè tankou Jovenel mouri? Humm! Se se pa serye nan peyi sa. Sektè demokratik popilè la li menm mande pou gen yon depasman de swa pou yon konsansis ant aktè yo. Li pwopoze mizanplas prese prese otorite moral endepandant. ki li menm ap genyen pou l odesu de tout sa k ap fèt patizan apre deba e diskisyon pou kapab genyen sa n ta kapab di yon fizyon pa rapò ak diferan pwopozisyon yo pou kapab sòti peyi a nan sa l ye jounen jodi a. Epi fineray jounalis Radyo Vizyon 2000, Dyego Chal chante madi maten an nan vil natal li nan Jeremi, depatman Grandans. Fò m di nou byen ke pa gen anpil jounalis ki sòti Pòtoprens pou ale nan fineray sila. Kisa ki pase? Jounalis yo deplase pou ale nan funeray la, ebyen rive nan Martissant, yo pa ka pase. Lè yo fè demach, nèg ki bloke zòn nan mande yo yon sòm darjan, yo pa gen lajan sa, yo oblije kase tèt tounen. Se sa k fè w wè kesyon funeray obyen asasina Diego Charles la, li pase kòm du vent dans la paille pour les gens de Port-au-Prince. A wi, yo bliye sa paske an Ayiti se yon dosye ki toujou ranplase yon lòt. Jovenel Moïse mouri. Ou wè tèlman gen dosye dan la repiblik yo preske bliye Jovenel Moïse kounya se nèg kap goumen pou pouvwa. Diego Charles, Antoinette Duclaire mouri, asasina Jovenel Moïse fè bliye yo. Eyy gadon peyi mesye. Tèt chaje. Antouka fò n di ansyen senatè lwès la John Joseph Jorel bon eske n kapab di se le syèl ki tonbe sou tèt li kant on è inosan ebyen pa ganyen pou pè. Se sa. Men si w koupab tou, ebyen w ap gen lapèrèz. Fò n di ke ansyen senatè sila a, lapolis ap chache li nan kad ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moïse. Gen avi de rechèch yo emèt kont Joseph Félix Badio tou ak Rudolph Jaar e yo di moun sa yo, yo ta konplis nan asasina, tantativ asasina, vòl a men ame. Anpil chaj yo retni kont mesye sa yo. Bon! E fò n di ke Premye Minis lan, Claude Joseph prezante ofisyèlman jounen madi a yon komite 7 manm k ap gen pou òganize fineray nasyonal Prezidan Jovenel Moïse asasinen nan lannuit 6 pou rive 7 jiyè pase a. Komite sila genyen 7 manm. L ap pran tout dispozisyon yon mannyè pou kapab. reyalize misyon ni. Gouvènman an demanti enfòmasyon konsènan bidjè ki fè kwè se 359 milyon goud mezanmi lajan tap anpil wi yap dekese pou kapab òganize fineray Jovenel Moise. Antouka genyen sekretè deta kominikasyon an Frantz Exantus li di li pat pibliye ankenn twit ki gen awè ak bidjè anlyen ak preparatif òganizasyon fineray chèf leta a. Ann tande yon ti bout nan deklarasyon Premye Minis Claude Joseph ansanm avèk Frantz Exantus. Se minis afè etranjè ak kit la, kidonk se mwen menm. Se minis defans lan k ap avanse. Se minis kilti ak kominikasyon an ki byensi ap avanse. se minis enteryè ak kolektivite yo, se byen sur direktè kabinè prezidan repiblik la ke map mande pou avanse, se sekretè jeneral prezidans la map mande pou avanse, ki pa la, ki pa la, mèsi. Se direktè jeneral Unpana a. Map mande ki pou avanse. Pèp ayisyen, frè m ak sè m yo, mwen mande nou pou nou akonpanye komite sa a. patisipe nan seremoni omaj k ap òganize nan memwa prezidan an yon fason pou l ale nan lonè ak diyite. Mwen di nou tout mèsi. Mèsi pou pasyans nou. Je nou di a, n ap genyen pou nou poze kesyon nan on lòt konferans de près kap fèt ensesamman. Mèsi anpil. Map pwofite di nou tou, Frantz Exantus, Sekretè Deta Kominikasyon an, pat janm fè ankenn tweet konsènan on evantyèl bidjè ki an lyen a preparatif pou funeray prezidan an. Map remèsye tout zanmi laprès ki te rele m, ekri m pou verifye Paske ni nan moman sa a ni nan tan k pase yo gen anpil moun k ap fè dezenfòmasyon, k ap fè entoksikasyon. Mwen aksesib toutan, mwen envite nou kontinye toujou verifye avè m. M ape pase PM nan lapawòl ki pral entwodui e prezante jan n di l pèsonalite ki pral travay pou prepare funeray chèf leta a e y ap genyen tou pou dot pèsonalite, dot zenstitisyon vini pote ekspètiz yo pou ke prezidan an jwenn funeray nasyonal ki diy nan ran l kòm prezidan de la repiblik. Kesyon politik. Nan yon nòt li pibliye jounen madi an, Sektè Demokratik Popilè la, li raple pa gen ankenn pwovizyon konstitisyonèl pou kapab konble vid enstitisyonèl ki pwovoke pa asasina prezidan defakto Jovenel Moise byen bonè maten 7 jiyè 2021 an. Se sa yo di nan nòt la. 7 jou aprè asasina Jovenel Moise, peyi a rete san prezidan, daprè sdp ki soulinye pa gen ankenn premye minis non pli. Se pilotaj otomatik. Sitiyasyon sa pa dwe dire. Peyi a ap asiste malerezman ak miltiplikasyon pwopozisyon sòti de kriz, sa ki konplike davantaj tach la. Nou kapab site pa egzanp, pwotokòl antant nasyonal, rezolisyon tyèr sena restan ki gen a wè pou mete Lambert kòm. Prezidan pwovizwa a. Pozisyon gwoup sosyete sivil la ki rele N ap mache pou lavi. Inisyativ yon lòt gwoup sosyete sivil pou yon solisyon ayisyèn ak kriz lan se divès pwopozisyon SDP li menm li denonbre. Antouka sektè demokratik popilè la mande pou gen yon depasman de swa. pou kapab jwenn yon solisyon konsansyèl ak kriz politik peyi ap travèse e li pwopoze miz an plas yon otorite moral endepandant. Gen koze dans la repiblik! Bon, kounye a la a, nou pral pase nan bagay ki lou, vrèman lou. Otorite kolonbyèn yo ankete sou vwayaj ki efektye ane sa a ann Amerik pa bò kote Dimitri Herard, youn nan responsab sekirite prezidan ayisyen an, Jovenel Moïse, ki asasinen lakay li nan lannwit 6 pou rive 7 jiyè pase a, antre le 19 janvye e le 29 me 2021, mesye Herard efektye 2 vwayaj ann Amerik di Sid. Li te fè yon ti pase tou nan Ekwatè e Kolonbi. Bogota, 13 jiyè 2021, otorite kolonbyèn yo ki patisipe, Nan ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moise konfime, jounen lendi an, chèf sekirite palè nasyonal la nan Pòtoprens Dimitri Herard ki frape par yon mezi konsèvatwa, ebyen efektye ane sa plizyè vwayaj nan peyi Kolonbi ak nan lòt peyi nan Amerik Latin nan. Bogota li menm panche sou objektif vwayaj. sa yo ki rete enkoni. Jeneral Jorge Luis Vargas, direktè polis kolonbyèn deklare nan kad yon pwen pou laprès jounen lendi an, li aprann pa entèmedyè ekip travay Entèpòl nan Kolonbi, komisè Dimitri Herard efektye vwayaj nan peyi Ekwatè, Panama, Repiblik Dominikèn, peyi ki itilize kòm tranzit. Ver Kolonbi. N ap eseye dapre sa li di pou dekouvri ki aktivite komisè Dimitri t ap mennen nan peyi sa yo e sou teritwa kolonbyen an tou. Kote 21 militè ki alaretrèt yo sòti kòmkwa yo akize yo enplikasyon nan asasina prezidan ayisyen an Jovenel Moise. Dapre jeneral Vargas, premye vwayaj Dimitri Herard nan Kolonbi fèt 19 janvye via Repiblik Dominikèn e li rann li par la suite an Ekwatè yon jou aprè. Premye fevriye li fè vwayaj retou swivan menm itinerè la antre 22 pou rive 29 me li efektye menm deplasman yo ant Repiblik Dominikèn, tande byen wi, Ekwatè, toujou avèk sejou nan Bogota daprè deklarasyon Jorge Luis Vargas. Ankèt la tou li etann ni sou sosyete CTU Security ki baze nan Miami, Etazini, puiske 19 biyè davyon, te achte avèk yon kat de kredi konpayi sila a avèk li menm militè kolonbyen alaretrèt yo te rann yo an Repiblik Dominikèn. Hum! Tèt chaje! Bon, antouka, si n ap swiv byen nou wè gen anpil flou nan dosye sila. Men, mesye nan Kolonbi yo menm, yo pale. Anfen, Prezidan ameriken an Joe Biden asire jounen lendi an peyi li prè pou kapab ede Ayiti fè fas ak kriz ki pwovoke par asasina omològ li Jovenel Moise nan lannwit madi 6 pou rive 7 jen 2021. Toutfwa chèf Mezon Blanch lan fè konnen pa gen anyen ankò ki deside sou kesyon anvwa twoup amerikèn nan nan peyi Dayiti. Pèp ayisyen an merite lapè ak sekirite e dirijan li yo dwe travay ansanm pou byennèt peyi an, dapre Joe Biden nan kad yon rankont sou armeman. Pòt pawòl Mezon Blanch lan li menm Jen Psaki li menm tou rekonèt ke Washington, pa ekskli yon lide konsa, sètadi ide pou kapab voye twoup nan peyi Dayiti, men li afime ke li poko jwenn konpwomi sou kesyon sila. Tèt chaje. Lèzetazini sanble ap tann nou fin wine nèt pou kapab fè yon entèvansyon paske bagay la li vrèman grav nan peyi Dayiti. N ap kanpe la, n ap vini demen ak yon pwochen edisyon sou kesyon sila a e nou espere petèt pral gen anpil kòmantè sou emisyon sila a e n ap vini avèk anpil deklarasyon tou. Mèsi lafami! Kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est-ce qu'on dit? A la pwochèn!